M sonje yon jou m al lakay prezidan an, paske jeneralman mwen menm avèk madanm prezidan an nou genyen de rapò ase etwa. M al lakay prezidan an, m te nan salon an avèk madanm li n ap pale, men prezidan an pa t konn si m te nan kay la. Li vini epi madanm nan leve li ba l chita. M di prezidan, ou konnen m pa t gen randevou avè w. Msye tonbe ri. Epi msye di m, Ekoute, m pral gen rankont la, m pa vle moun m gen rankont yo wè w mèt ale. Donk, se konsa, nou ri, mwen kite kay la, m ale, epi nan pita l rele m pou l di m ke li te gen rankont abityèl yo avèk lè politik. pou jwenn yon issue heureuse. Asasina Jovenel Moise se tout yon chenn ki enplike ladann, men yo di Lèzetazini ak FBI se 2 antite ki gen men yo tranpe nan zak malonèt sa ki pase anndan peyi m 6 a 7 jiyè 2021 ki te pase a nan lakou peyi Dayiti jan n konnen l lan Jovenel Moïse tonbe anba plizyè bal selon enfòmasyon yo. N ap kontan prezante n tout detay yo nan nouvèl sa, medam mesye rete la ou sou Sofè TV 83, mèsi ak sipò ak tout moun ki deja konekte jodi a la men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Genyen plizyè antite nan polis nasyonal la nan tèt Hogade a ki yo menm ap fè yon toune nasyonal mache wè kouman Nan komisarya yo, kisa k ap fèt? Minisyon ou ankò ak materyèl polis la ta bezwen pou l fè fas ak gang yo. Genyen Madam Lalin yo akize de tout sòt, youn nan moun ki mete gang nan peyi a, misyon l pran fen e yon gwo pale deklannche swit ak jan Ariel Henry ak Frantz Elbe te trete Madam Lalin nan peyi Dayiti. Epi dosye Muscadin an ap kontinye vale teren, medam mesye nou prale dirèkteman nan vil Tigwav pou n al tande plis eksplikasyon sou dosye sa. Men antretan, avan n antre nan detay yo kite m di nou tou, Stanley Dika, analis politik la, bay tout blan, tout moun ki melanje nan lanmò Jovenel e se chak jou lis la ap kontinye soti menm si n konnen genyen plizyè ayisyen ki te patisipe nan touye Jovenel menm si oligat yo sitou Reginald Boulos ak lòt yo te mete ansanm met anpil lajan pou touye Jovenel bagay la ap kòmanse soti e se chak jou Lis la ap vin pi long pa rapò ak lòt moun ki enplike nan dosye sa. Rete la, poko deplase, nouvèl ak lòt, se pou kolye la ak Busta John, Stanley Likaki alaparèy, pawòl yo anpil. Gen anpil endinyasyon, gen anpil kolè lè yo tande Ariel Henry k ap fè diskou remèt madanm Lalime plak. Pou nan diskou li Ariel ap di ke jan yo pale de madan Lalim sou rezo sosyo yo se pa madan Lalim ke m konnen ke l konnen an yo pa konn kiyès madan Lalim ye yon pakèt tenten konsa oditè lè prezidan Jovenel Moïse te la yo fè BINUH paske prezidan Jovenel Moïse te mete minista deyò e avèk tout sòlda minista yo Paske yo tap touye ayisyen, yo touye 11 mil ayisyen a kolera ke yo mennen. Solda nasyon zini yo tap fè kadejak sou fanm, sou timoun, sou gason. E yo te nan distribiye zam bay gang e kore gang. Se pou sa prezidan Jovenel Moise mete solda nasyon zini yo deyò an oktòb 2017. E pi le 16 novanm 2017 li pral remobilize lame. E pi epòk sa a te gen potko gen madan lalim. Paske pat sipoze gen madan lalim se ton madan page ke yo te voye ki te dwe nan tèt bini epi madan page al fon deklarasyon frekan sou peyi a e prezidan jovenel moïse deklarel pèsonal non grata epi yo voyel jete koulya yo vin voye madan lalim pou vin nan plas madan page la ke peyi a te deklare pèsona non grata se madan lalim sa pandan katran edmi prezidan jovenel moïse lan. Lè opozisyon radikal la monte gang pou fè peyi lòk, e se epòk sa a pandan peyi lòk ke gang y ap tire sou lapolis, Madan Lalim pa di anyen. Alòske rezolisyon 24 76 ki kreye BINUH an di, BINUH dwe kondane tip de sitiyasyon sa a. Lè opozisyon radikal la al boule 15 komisarya de polis, BINUH, Madan Lalim pa di anyen. Lè y ap boule mache, yo boule 22 mache a machandiz ti machann, madan Lalim pa di anyen. Lè opozisyon radikal la ak gang yo soti nan lari yo di, ou menm papa, manman, si w gen moral lè, voye pitit ou lekòl, tou make non l anba pye l pou ke lè yo koupe tèt li, ou ka rekonèt li. Madan Lalim pa di anyen. Se yon bagay ki pi mal kon menas teyoris ke òganizasyon Boko Haram, teyoris Boko Haram Nijerya konn fè. Li pa fè anyen. Lè gang yo federe, Madan Lalim di a son bon bagay ke gang yo federe paske l redwi krim nan peyi a, kidnaping de 12 pousan. Madan Lalim ankouraje gang yo federe. E a lepòk G9 se nan men Boulos ke l te ye. Epi nèg ap fè manti nan radyo di w se Jovenel se sesi se sela. Koulye a. asasina Monferrier Dorval fèt, Madan Lalim byen konnen se Dimitri Vorbe a Guerdy Blaise ki touye l. Lotre jou nou vin aprann sa trè byen, lè te gen sètifikasyon jij yo, jij Ikenson Edumé al bay detay men ki jan Guerdy Blaise touye Monferrier Dorval pou Dimitri Vorbe. Apa semèn sa a nèg yo fè kidnape Ikenson Edumé pou sa. Yap fèl peye bouch li la a paske li te bay la verite Dimitri Vorb fè kidnape l donk e se menm rezo yo ki monte asasina prezidan Jovenel lan vu kapasite nasyon zini an Ayiti madan Lalim pat ka pa okouran ke yo pral touye prezidan pou entelijans espyonaj ke l genyen nan peyi a donk se swa madanm nan enplike dirèkteman nan touye prezidan an. Oubyen l te okouran kite krim nan fèt tankou Pons Pilat. Koulye a, lè Madan Lalim vin fè ti dokiman Wo Konsèy de Tranzisyon an, Erik Jan Batis pa t dakò pou l siyen l. L al nan reyinyon 28 oktòb, li te di klèman ke l p ap siyen dokiman sa a. Yo touye l nan aswè. Madan Lalim pa ka pa okouran poukisa yo tiye Erik Jan Batis paske 2 semèn apre yo touye l, wè nèg gentan al kouri al siyen HCT. e li ap enstale madan Maniga nan ministè komès nan HCT, nan diskou li, li pa di yon mo sou Erik Jan Batis, sa vle di konplo a te byen monte. Donk katastwòf ke madanm sa a kite an matyè de soufrans popilè, an matyè de gang, densekirite, de kraze ekonomi peyi nou, nou te dwe retire iminite diplomatik madanm sa a e arete l. Aretel pou sak rive a Monferrier Dorval kel kite fèt, aretel pou prezidan asasina prezidan Jovenel lan e aretel pou asasina Eric Jean Baptiste la, aretel pou san pèp la kap koule nan rigòl depi lèl rive nan peyi a. E pa plak madanm sa a te dwe resevwa yè, son manda darè. Exactement. Pase sa k rive la se yon bagay ilegal but de tout fason nou konnen tou se menm moun sa yo ki te mete Ariel Henry sou pouvwa. Absoliman. Se madanm nan, ou bliye madanm nan se li menm ki lè kominote entènasyonal la vin di ke le 8 jiyè ke eleksyon pral fèt avèk gouvènman Claude Joseph la, se madanm nan kal deraye tout bagay sa yo ki vin enstale Ariel avèk yon tweet. Exactement men e li pat gen men li pat gen menm arete nominasyon paske arete nominasyon te kay prezidan Jovenel toujou kijan fè ke Ariel gen arete nominasyon nan menl si se pa pandanl touye prezidan an li fè tou pran l anndan kay la. Exactement e se menm li menm tou ki moute dè kò pou anlve Claude Joseph anndan pou anlve Claude Joseph. Se sa. Se sa. Nou vle pèp la konprann tou. Donk sa vle di ke madanm sa a se yon manda darè ke nou te dwe voye e jiskaprezan menm lè l pati kite peyi a fò ke nou menm gen yon kote lajistis dwe rele l pou l vin reponn kesyon sou krim ki fèt an Ayiti yo paske l gen responsabilite l. Paske ban m di yon bagay. Ou menm oditè kòm jèn kap tande Busta John la, e a premye fwa ke ou gen tip de blan rasis nan tèt misyon nasyon zini kap tiye moun nwa a non. Fò pa bliye ke nan mitan Rwanda misyon militè nasyon zini an te gen nan tèt li yon jeneral kanadyen k rele Romeo Dallaire. Avèk kapasite militè ke misyon nasyon zini an te genyen l te gen dwa anpeche jenosid lan l kite l fèt. Yon jeneral kanadyen k rele Romeo Dallaire. Ou mèt al Google msye. Romeo a ekri R-O-M-E-O, Dallaire, D-A-2-L-A-I-R-E. E msye k kite jenosid lan fèt lòt bò a, Rwanda. Nèg yo voye yon seri de blan pou vin fè jenosid kont nou, fòk nou menm nou vijilan. Ou wè madanm nan, s on madanm je chèch li ye, je frèt. Egzakteman. E se poutèt sa tou gen anpil moun, men gen anpil moun ki konnen l men ki pa vle pale paske o moman ke Claude Joseph te pran, te vle pran kontwòl Direksyon an e li menm li rele Claude Joseph menm yo rele pou yo di w non Claude Joseph fòk li kite. Bon mwen m ap di w wè lè w se yon nèg nwè bosal ou pa kite blan monte sou ou e m toujou bay egzanp sa a m ap toujou bay li nan Busta John lè tine lè kreyòl yo resevwa diplomat fransè yo Petyonvil sou afè dèt de lendepandans lan yo fè konplò avèk yo yo siyen ti kreyòl Petyonvil yo. Koulye a, lè diplomat fransè yo monte Okap, nan depatman Nò a, pou al diskite avèk Henri Christophe sou afè dèt de lendepandans, Christophe fizye tout diplomat fransè yo. Wi. Wi. Wè, misye se yon bosal ke l te ye. Wè nèg nwè bosal, yo pa janm nan griyen dan a blan k vle monte sou nou. E pou sa m di nou, Ayiti son chwal sen jak, ou pa ka monte l nenpòt ki jan. Enben, sèt egzakteman, paske moun sa yo, nou, m ap di nou l ankò, se menm Madam Lanim sa ki te re fè Claude Joseph tase kò l, remèt pouvwa bay kriminèl ke nou wè ki sou pouvwa mentnan. Met nan ran, rankont Premye Minis Justin Trudeau avèk Joe Biden, ki sa w wè de rankont sa ki nome, ki di gen yon 100 milyon, 100 milyon ki lib lan moman, ki sa w wè de sa? Aa chak fwa Canada debloke kòb pou nou se pa ong Canadyen yo bay li yo pa janm Haïti k resevwa l se ong aprè tranbleman de tè a yo te bay 1 milya dola Canadyen 98 pa pousan ladan l se nan men ong Canada l retounen wi menn monchè banm bon bagay nan diskou ke Trudeau fè devan palman an pandan prezidan Biden tap vizite a misye pa di yon mo nan diskou a sou Haïti. Epoutan, nan diskou a, misye di klèman ke men konbyen atiri, men konbyen bal, men konbyen tank, men tout kalite zam ke yo voye bay Ikrèn. Kòm si depi 21 mwa la, si Kanada te vle nou, ede nou, menm jan l voye tank an Ikrèn, nou pa menm bezwen tank, se cha daso nou bezwen, yo pa ka ban nou 15. Menm sa nou peye pou yo yo pa vle voye yo ban nou. Monchè Trudeau ap pase nou nan betiz monchè. M te di sa, misye son son blan kote jounalis lakay li kenbe 3 fwa ap pentire figi lan nwa. Misye ap fè jwèt ipokrit avèk nou kòm bon rasis ki pa renmen moun nwa. Si Trudeau te vle ede nou, depi 21 mwa l tap bay lame a lapolis nou zam, nou pa bezwen anpil zam. Nou bezwen 15 cha daso. Nou bezwen 100 mitrayèt 50. Nou bezwen 300 RPG. Nou bezwen 2 elikoptè de konba. a a 6. Nou bezwen mitrayèt ki ka pèse beton e ki ka pèse e blòk. Nou bezwen linèt a enfra wouj. Ti bagay nou e bousa ti bagay nou bezwen yo pa konplike non menn. Depi 21 mwa blan an pa vle ban nou l monchè. Se blan rasis k ap pran sa avèk nou menn. Ou pa wè an Ikrèn ki se blan parèy yo kòman nèg yo voye bay blan parèy yo tout sa yo bezwen epi lè se moun nwa peyi Dayiti pa gen anyen pou nou. Nou pral chèche l. Nou pap bay tèt nou manti nan batay ki ap fèt la la pafwa se nou pou fòse batay la se nou pral chèche sa ke nou bezwen. Wè nou menm e Busta mwen m toujou klè wè pèp kanadyen an s on pèp ki toujou byen viv avèk nou men gon ti minorite rasis ki lòt bò ak pa vle wè moun nwa men sou pwobableman sou video a w te wè semèn sa a youn ki e e misye abiye tankou Adolf Hitler. Kote misye tap pale moun nwa peyi dayiti mal ti blan kanadyen sa m wè video a tap sikile sou rezo yo menn ti minorite rasis sa menn li pa vle wè moun nwa okontrè li alye avèk rasis dominiken yo yo kreye yon sosyete sekrè sendomeng ki rele sociedad de la guardia nocturna objektif nèg sa yo se pou detwi tout moun nwa peyi dayiti lè yo fin detwi moun nwa peyi dayiti Pran, pran zile a nan men nou, bal yon lòt non. Se sa k objektif yo. Jus. Yves Juste frè m, kòman w ye anndan peyi a? Lè a kouri sou nou anpil. Kòman w ye anndan peyi a Yves Juste? Bonsoir pdg Busta John, bonsoir madame Sarah kap swiv nou a distans e bonsoir avèk chak grenn fidèl oditè, oditris. Direksyon depatmantal polis Nò ki gen nan tèt li kòm komisè dimizyonè Frantz Mathurin reyalize yon. e enspeksyon nan plizyè komisarya nan gran nò peyi a. Pami komisarya misye pase yo, li pase nan komisarya Baryè Boutèy, li pase nan komisarya Wo di Kap la, li pase nan komisarya Pon Nèf la. Vizit sa a, li antre nan kad enspeksyon pou wè ki materyèl polisye yo merite nan komisarya a epi pou l kapab tou pran dòleyans polisye yo ki ap viv nan komisarya sa yo nan yon sitiyasyon ki difisil. Nan sans sa a, komisè divizyonè Frantz Mathurin anonse ke li pral pote revandikasyon polisye yo sou sou tab Wo Kòmandman Lapolis la yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive pote yon solisyon avèk pwoblèm k ap travèse vil polisye yo nan depatman Nò peyi a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, bandi moun pa rive idantifye kidnape yon koup amerikèn anndan peyi a. Koup amerikèn sa a li gen kòm non Jean Dickenson Toussaint avèk madanm ni ki se Abigaelle. Nan sans sa a, fanmi 2 mesye dam yo fè konnen yo gen plis pase 2 semèn depi yo bay lajan pou ke bandi yo libere moun sa yo, jiskaprezan yo pa janm libere moun sa yo. Responsab Synapoha yo ki se sendika nasyonal polisye ayisyen nan yon rapò yo mete deyò anonse ke sòti 18 janvye pou rive 22 mas Gen an total 18 polisye ki asasinen anndan peyi a diran 3 mwa sa yo. Nan sans sa a, kowòdonatè jeneral Synapoha a, Lyonel Lazarre, mande avèk wo kòmandman lapolis la pou yo travay de kommun akò yon fason pou kapab evite ansanm de polisye yo kontinye viktim andedan peyi a. Se moun ki nan klas mwayèn nan li afebli. Okontrè, moun ki gen kòb nan peyi a, tout fanmi yo, tout madanm yo gentan twouve yo Etazini kote ke yo al kache fanmi yo. Men, se toujou ti malere, ti malerèz yo k ap viktim de ensekirite a ann Ayiti. Abinader fè konnen si entènasyonal la vle ede Ayiti tout bon vre, se pou l ede Ayiti jere pwoblèm ensekirite a avan tou. Si demen, dimanch kap 26 mas la, se pwal fen manda Madam Lalime nan peyi a, ebyen Premye Minis defakto a, Ariel Henry, li òganize yon dine pou Madam Lalime nan nivo lapriyati, kote ke yo remèt Madam Lalime yon plak donè pou ansanm de bagay li fè pou peyi a, malgre ke Pèp ayisyen kap viv anndan peyi a pa konstate ke madam Lalime li fè anyen pou peyi a. Ebyen, aprè Ariel Henry fin remèt plak donè sa a avèk madam Lalime, genyen diplomat, genyen diplomat Daniel Foot li menm ki reyaji sou sou aksyon sa a, kote l fè konnen ke wè bay wè Biden, wè Brian Nichols, Etazini gen gwo echèk nan peyi a, jodi a dirijan nou yo ap. Bay moun plak donè ki pap regle anyen anndan peyi a. Finalman, ki kote nou vle ale ak peyi sa a? Eske nap kontinye sipòte Ariel Henry toujou aprè 21 mwa pou echèk li anndan peyi a? Sa a se pawòl Daniel Foot li menm ki reyaji aprè ke aprè ke Ariel Henry fin remèt plak donè avèk madanm Lalim. Lalwa sou pwopriyete prive, li di klèman ke nenpòt sitwayen kapab achte nenpòt ki machin anndan peyi a e l kapab blende l tou nan nenpòt ki nivo blendaj li vle l la. Men, pandan lalwa di l tou gen barèm lalwa mete tou, pami barèm ke lalwa sa mete, li di klèman ke si sitwayen sa a achte machin sa a, li blende l nan nivo sa a, Fò ou kapab di ki kote li jwenn lajan sa a pou l fè aksyon sa a. Komisè Muscadin, kòm yon komisè gouvènman nan Miragwàn ki konn sa k rele dwa, li refere l vè pwen de dwa sa a pou l jou li konfiske machin nan, fòk mèt machin nan kapab di ki kote li jwenn lajan ki pèmèt ke l achte machin nan. Kontrèman ak sa moun yo ap di kòm kwa ke komisè Muscadin sezi machin nan, non li pa sezi l. E se pou youn nan rezon ou wè nan videyo a, li di klèman ke si mèt machin nan Pòtoprens, poukisa machin nan yo pa ka voye l nan dwàn Pòtoprens, se dwàn Miragwàn yo voye l. Paske yo konnen dwàn Miragwàn li gen yon pati ladan l. Sa vle di, pandan tout bèt minervan nan gen pwasòn ladan l, nèg yo tou pwofite pou fè tout tout tranzaksyon yo vle fè nan dwàn minervan nan. Men komisè Muscadin li menm k ap reflechi ki konnen efè machin blende ka fè nan sosyete a, vin jwenn kesyon ensekirite, kesyon kidnapina, li oblije li menm l ap poze aksyon l tou pou l anpeche nèg yo kontinye avèk seri de malvèsasyon sa yo. Ebyen ban m di w Bosta, Jodi a, fòk omwen yo ka mande w ki kote ou jwenn lajan sa a ki pèmèt ke w ka blende machin nan nan nivo 10. Non sèlman machin nan blende nan nivo 10, se pa Ayiti non yo blende l. Machin nan sòti blende nan nivo 10 depi aletranje. Sa vle di, ki tip de travay ke machin sa pral fè? E se pou nan rezon an Komisè Muscadin, li poze ansanm de kesyon sa yo. Fòk mèt machin nan, li kapab vin dèyè machin nan nan dwàn Miragwàn. fòk li vin avèk bon papye l kòrèkteman e fòk li vin tou avèk pwovenans kote l jwenn lajan sa a ki lakoz ke l ap blennde machin nan nivo 10. Sa li klè pou tout moun, tout komisè gouvènman k ap fè yon travay serye anndan peyi a, li t ap omwen poze sele l sou machin nan. E fòk moun yo tou, yo pa konfonn. konfiskasyon machin avèk sezi machin. Lè komisè vil konfiske machin nan, pakè ouzmwens lalwa ba l prewogativ sa nan misyon l pou l konfiske yon materyèl ke l santi gen dout sou li. Pou l konfiske yon materyèl ke l santi li pa konn enfòmasyon pwòp de li. Lè yo konfiske l la, li tou di klèman ke mèt bagay la li menm l ap vin vini avèk bon done, l ap vini avèk lajan kote li t al bay pou pou blende machin nan pou li, l ap vini avèk ki kote l fè kòb la, epi lè sa, l ap ka pran machin li. Mwen menm nan kesyon m ap poze, poukisa machin nan ap vin Pòtoprens? Miragwàn, jan l ye la, pou pase nan kòt sid peyi an, li difisil anpil pou pase nan baz bò kot Izo, baz bò kot Lapli, Li di li fin wè pwoblèm sa yo, kòman fè se mwa gwa nou voye machin nan? Men m se kesyon sa m ap poze, kòman fè se mwa gwa nou voye machin nan pou otan mèt machin nan se Ayiti li ye? Si w ka blende yon machin nan nivo 10, se si ke w ka fè yon grenn Pòtoprens nan tou. Wi, mèt machin nan se Pòtoprens li ye. Ou tou gen l Pòtoprens, voye l dirèkteman nan Lafito. Yves Juste, Bay, si mèt machin nan se Miragoâne, si mèt machin nan e Pòtoprens li ye, poukisa se jis Miragoâne? Sa fè w pa voye l nan Lafito? Sa k genyen? Yves, Mèt machin nan se Pòtoprens li ye, poukisa machin nan ou te vle voye l nan Lafito, ou te vle voye l nan Caribbean Port Services ki twouve l nan Lafito, ou t ap ka pran l pi fasil. Poukisa machin nan ap fè de Miragoâne pou l pase nan gran Sid peyi an e lòt pase pa Matisan pou kenbe Bisantnè? Ou wè ki difikilte ki gen nan zòn sa yo pa rapò avèk ti mesye ki gen zam ilegal nan men yo. Poukisa jodi a machin nan oblije nan tout pakou sa yo? Lè komisè Muscadin di mèt machin nan fò l vin dèyè l la, se vle l pa vle pou machin sa a se travay kidnapin li pral fè wi. Se vle l pa vle machin sa a al kontribye pi plis nan kesyon ensekirite ki la wi. Anben jodi a la a, komisè Muscadin li menm li oblije veyatif.